Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Trè bòn semèn a chakun de vou. Jodi a se lundi, sa kòmanse deja, semèn sa m kwè se yon semèn pak si. Je me trompe pas? Ben, nap swete tout moun pou tchenbe rèd pa moli paske Ayiti nou konnen bagay la vrèman difisil e nouvèl semèn denfo sur votre chanel. Ale se parti! Ben ekoute, Ti David pale anpil, li kòmanse mete anpil sekrè deyò men ekoute, mesye yo kòmanse ap atake Ti David tou. Ekoute, le duel sa men fas a fas, un fas a fas a distans entre. Ti David et puis Yonyon tout le monde antan parle de ce type Yonyon ki li menm ekwoue c'est à dire ferme nan prizon mais écoutez là où il est ben il controle presque tout nan baz 400 mawozo c'est lui le seul maître à bord. Donk se lòd li ki pase. Men ekoute, le fèt ke Ti David li menm te retire kò l e pi Ti David antre nan yon lojik fè denonsiyasyon. Dan ze premye tan, Ti David te poste yon videyo kote ke yo boule kay li. Brèf, men jounen jodi a la m ta kapab di, eske se vre ou pa, paske Ti David di nèg yo mete dlo nan je l. Men ekoute, sa p ap pwouve ke yo wè feblès li. Kès ki sè pase? Donk, ta sanble ke daprè Ti David, Yonyon ta bay lòd pou touye yon frè madanm li. e se sa ki fèt o moman danrejistre sa video donk madanm ni ap kriye e yo ta sanse tou mete dife sou frè madanm ni an sa vle di kisa ti David lè wap batay fòk ou batay sur tou lè fwon angaje yon konba fas ak yon moun ki rele yonyon se pa toujou fasil se pa toujou fasil e ekoute. Prepare yon retou. Se kòmsi m ta kapab di w ke se le chef de la mafia. Donk le fèt menm de denonse la mafia, de dire kòman sa fonksyòn devan chèf la, ebyen ou pap dire. E fò w veye kò w anpil ti David. Fò w veye kò w anpil paske nan lojik w ap antre la yo, jan de denonsiyasyon sa yo, ebyen m pap ba w manti, depi se rasin ou genyen, nèg yo ap koupe l. Degaje w! Donk si w gen de twa moun anba bouch nèg yo toujou monchè, ebyen pito w fon poze. Anmwenn, pito w fon poze. Lè moun yo pa la ankò, ebyen w a kontinye nan lojik sila. Èske w konprann? Kounye a la, n ap envite w tande Ti David. Ti David k ap plenyen, men li mande Bondye fòs, li mande fanatik yo pou kapab voye mesaj de rekonfò pou li paske, M ta kapab di mantalman i se san blese. Men nou konnen depi mantal la yon ti jan bese ebyen espri a kapab gen difikilte ebyen pou li nouri. Ebyen se sa k fè l mande m ta kapab di sipò chak grenn moun ekoute e regarde an menm tan. E Bonswa lemond, bonswa fanatik mwen yo. Bondye beni nou. E nou pap janm dekouraje misyon e Bondye t ba nou fèl. M pap pran anpil tan se paske m tap tele se paske m tap telechaje yon ti kal video pou nou e m wè li paka telechaje kounya m m oblije pataje sa ansanm avèk nou. Yon yon voye touye frè madanm mwen li fèmen dife sou li. Yon yon voye touye frè ma si nou tande yon moun ap kriye andan e frè mad se madanm mwen yon yon voye touye frèl li fè met dife souli bon granmoun nan siman granmoun nan mouri paske nouvèl yo poko si m pa vle lagel ba madanm nan dirèk dirèk men dosye a ka grav anpil sa tris anpil sa tris men m pap janm dekouraje m pap janm dekouraje. Ok a e leta peyim ki lakòz si yon yon pat gen telefòn li patap janm pase lòd pou tiyel menm konnen se Bondye ki bonm yon lòd e Bondye t bon mwen fè yon bagay e Bondye t bonm fon bagay em fin fèl li fin fèt fi a pa nan anyen avèw a fi a konnen. Sa fi a konn nan dosye w granmoun. A fi a konn nan dosye w dam lan w granmoun li ye ou pa e manman si w te gen manman bon e pa sa w tap fè bon ou pa jis aji konsa e sa kèm moute la e Bondye t banm fon travay map fin fèl m konnen apre l gen rekonpans si l ka bon mwen m konnen l ka pa lajan l ka pa lò men sa ap fèm mal anpil sa ap fèm mal anpil. Sa fè mal anpil, sa fè mal anpil, sa fè mal anpil. M pa tap moute life non men m oblije moute l pase kè m kap rache. E kè m kap rache men m konnen m deja rele gason m pap janm febli. M deja rele gason m pap janm febli, m konnen Bondye pisan Bondye reyèl. E pa manman madanm mwen pou ta touye, e pa frè madanm mwen pou ta touye. Ou konprann? M gon lòt zanmi ankò t gon ti bebe tou blan blan blan blanch Gon gon lòt zanmi ankò m ki te gon ti bebe tou tou blanch blanch blanch blanch misye al pran madan zanmi an li pran zanmi an non li pran madanm zanmi an al pran frè zanmi an li pran yon pakèt moun li pran pakèt moun siman jan map gade a m pa konn sil tiye ti bebe blanch lan tou pase frè madanm mwen an li fè yon yon fè met dife sou li yon yon fè met dife sou li yon yon fè tiye frè madanm mwen an l fè met dife sou li. Bon manman madanm mwen menm yon granmoun yon yon fè tuye granmoun nan pa konnen pataje sa avè nou na patajel avè tout la repiblik di mèsi leta peyim si kem gen dwa goumen pou peyim konsa em konnen prizon bral kraze bon pito se sa se pa sa bondye bay bondye pran pase elenpòt 50 mil moun elenpòt mil moun elenpòt 2 mil moun kapab kite kabral mouri bondye fè afèl janl konnen m pa konnen men sam konnen. E sa m konnen madanm mwen gen 2 pitit fi, m konnen bagay yo. E yon yon m konnen w menm ou pa gen pitit, m konnen si w te gen pitit e pa sa w t ap fè. Ou konprann e pa sa w t ap fè men Bondye pwisan, Bondye reyèl. M konnen nan amou l pataje l avèk yon moun paske m p ap fè anpil tan e 30 minit m ap fè, e 30 minit m ap fè avè nou. Bagay la vrèman tris, m p ap fè anpil tan, m p ap fè inèdtan. M pap fè m pap fè deminèd tant ou. Pase moun yo pa gen pwoblèm avè w. Moun yo pa gen pwoblèm avè w e avè moun an pwoblèm. Moun yo pa gen pwoblèm avè w e avè moun an pwoblèm. Ou wè sa m di w la, ou ba yon zanmi 22 mil dola meriken pou zanmi touye m. Zanmi paka touye m, zanmi pati a kòb li wal pran Tout fanmi moun nan pwal touye. Kounya la kotew ale kounya wal pran frè madanm ou met dife sou nèg yon yon fèmen dife sou nèg la tou vivan nou ou fèmen dife sou nèg la tou vivan kiyès ki fèl leta peyim ki fèl leta peyim ki fèl mèsi mèsi leta mèsi leta mèsi leta e rekonpans sa nou ka bon mwen avèk yon telefòn nan yon prizon mèsi leta baz 400 mawozo mèsi baz 400 mawozo mèsi anpil. Apre, apre je m pete, apre je m pete pwèt mwen kase pye m kase m chwazi kite sa, non boule kay mwen non tuye frè madanm mwen, non tuye manman madanm mwen, yonyon fè tuye frè madanm mwen, yon, yonyon fè tuye manman madanm mwen, mèsi yonyon, mèsi, e m ap toujou denonse djab nan tèt ou a si w pa kite sa l p ap janm bon pou ou, mèsi anpil, e m di w mèsi. Emisyon me letènèl ki bon mwen m pa gen misyon pou lòm e map toujou konbat map toujou konbat paske ou wè sa sa di anpil e yon yon pap janm wè feblès mwen ou pap janm wè feblès mwen e ou pap janm ka rive kotem e Bondye met tout zanj li yo veyem m konnen Bondye met tout zanj li yo veyem pou m pa kase zòtèy mwen lèl dim mil mèt se revelasyon sa t gen ladann li dim mil mèt tonbe agoch pa pè li dim di mil mèt tonbe adwat pa pè Pap janm pè non. Pap janm pè paske Kris nan bak mwen mwen menm. Kris nan bak mwen. Kris nan bak mwen. Bondye pap janm kite m fè bak non. Bondye pap janm kite m fè bak. Paske se Bondye t bon m fè travay sa. Si Bondye te ka sove m. Si Bondye te ka sove m li te ka fè m pase konsa. Ou nan pwoblèm avèm. Ki je pwoblèm ou avèm. Ki baay fanm sa. Ki baay fanmi madanm sa. Ki baay fanm sa. Ki baay fanmi madanm sa. Poukisa ou fè sa. Hein. Poukisa ou fè sa. Poukisa ou aji konsa. Poukisa ou deside aji konsa. Poukisa ou deside aji konsa. Ou gen manman tou. Ou gen manman tou. Ou touye manman dam lan. Dam lan pa nan anyen avèw. Ou touye manman dam lan. Ou konprann sa m di w la. Ou je kounya ou al ou touye manman dam lan. Wallo tuye frè dam lan. Eske sa son Eske sa son bagay li ye. Manman gen 2 sèl pitit yon fi yon gason tiye gason an ou mechan anpil ou mechan anpil yonyon ou mechan anpil bon dayè mwen menm e bondye t bon m fè travay la tout sa tout sak pase m map pataj m ka patajel avèk nou men m patap ka dòmi pou m pa patajel avèk nou si m pat patajel avè nou kite yon kòmantè kite yon lak like. Ou konn banm yon konsèy ki ka rekonfòte nanm mwen. Pase m pa gen zanmi, m pa gen fanmi. Ou wè sa m di w la moun wi wi se vre men anndan kè m e rache l ap rache men sa pa rache kò m feblès devan Yonyon non. M ap toujou di w Yonyon kite teworize pèp lan. Èske w konprann sa m di w la? M pa gen pwoblèm pou m mouri pou Ayiti. Pa sote fè sa. Pa sote pran manman dam lan pou w te tiye l. Pa sote pran frè dam lan pou w te tiye l. Pito te rele m. Pito te relem vin jwenn ou pito. Ou konprann ou konn nimewo telefòn mwen epi ou te relem vini pito m tap vin jwenn ou pou tiye m men Bondye pa tap janm baw pouvwa pou tiye m ou tap sezi wè w tap deklannche mezi zam ki mezi bal ki nan zam ou Ezayi 54 vèsè 17 tap kanpe ou pa tap ka fon mèd ou tap di a se Bondye t voye misye vre alò w pa teste fwa w pou di kyèt m gen manman tou m pap tiye manman dam nan m pap fè tiye manman dam nan m gen kyèt m gen frè tou m pap fè tiye frè l. Pap janm kanpe non. M pap janm kanpe non yon yon. Se kan Bondye met Ayiti sou pant li a. E Ayiti sou bèl pant. Poukisa la? Poukisa la? Poukisa la? Poukisa? Humm. Poukisa la? Kounye a la ou mete yon pakèt, ou yon mete yon pakèt moun ap kriye sou konsyans ou yon yon. E konsa, pou nan prizon pou fon aksyon konsa, ou tiye frè ou tiye manman. Sèl jodi a la ou mèt di. Ou wè, m pat vle pale sa. Ay de, de, ou wè depi yè, yon yon fè met dife sou frè a. Men si m pale l m konn dam lan te ka fou. M rive yon moman, m pa ka sipòte m di kèt. Pa di l li jodi, di l li demen e menm bagay. Di l li demen menm bagay, di l li jodi e menm bagay. Men, men, men w konprann, e dam lan mande tiyo tèt li la paske l pa annafa yon yon e mwen t annafa yon yon men poukisa l sibi gwo bagay sa. Poukisa l si bit? Kiyès ki an afè avè w yon yon? Pa gen moun ki an afè avè w. W ap fè fo mansonj, pede pede pou yon pakèt moun. Kòlèg gen lenpòt 12 moun nan men n anndan lapolis. Poukisa? Kòlèg gen lenpòt 12 moun anndan nan men n yo ak yo kidnape yo pran yo pou mwen. Ou konprann? Gen moun ki tibebe blanch. Poukisa la? A. Lavi e konsa. Bon, m pa di anyen de mal. M pa di anyen de mal. Men sèl sa m konnen, m p ap fè kras moun repons, m p ap fè kras repons. M p ap fè repons, syèl la pran nòt, Bondye pran nòt. M p ap fè kras repons. Bondye anlè a, Bondye pran nòt, li wè tout bagay. Ou fè tiye frè madanm mwen, ou fè tiye madanm mwen, ou fè tiye manman madanm mwen. M p ap mande mal. Bondye wè kèm, m pap janm mande mal pou ou, men sa m konnen, men sa m konnen yon yon, bagay la pap rete konsa paske ou gen manman tou. Pito w te tann mwen pandan 1 an 2 zan, pito w te tann mwen pandan 5 mwa, pito w te tann mwen pandan si, pito w te tann mwen pandan 10 zan, Pito te tann mwen pandan 5 an pandan 20 tan ou te fèm sa pase ou te fè granmoun nan abi sa ou te fè 2 pitit wi menn on fi on gason ou tiye gason an san kel pa nan vòlè tè nèg lap travay mouton lap okipe ou chwazi etèn vil konsa Charlton humm malgre ou pa kretyen men map mande Bondye pou nanm ou repoze on ti kras anpè paske epat sa epat sa mte panse tou epat sa mte panse. E pa t sa m te panse. M pa m pa t ap janm panse si yon aksyon konsa te ka pase, si yon nèg te ka bezwen m san m pa vòlò afò w. Poutèt on de yon peyi m ap pale. Poutèt on ti koze prizon t ta pral kraze plizyè moun ta pral mou ou ta pral tchwe anpil moun poutèt sa sèlman. M sezi bagay sa. La vi se konsa. La vi se konsa. Bon. Bon Dieu ou menm ki te fè m kit anba. E ou menm ki te di m. Al netwaye anvan. M pa konn ki sa sa te vle di. Ou te di m. Ou wè kapasite m. M ka itil peyi m. Ou te chwazi fè m kite laba san pyès e m te chwazi vin rekonfòte yo pyès mwen epi m te pati kite peyi a kote m te fin fè pyès mwen an. Men m konnen pa gen moun ki ka konn kote m ye nan peyi a. Menm pou jwèt. Gen anpil nimewo. Bondye pa kite sa fèt. Pa jije avèk moun. Pa fè moun mal, pa fè moun abi. Paske si se moun ou tanmen fè abi, kote ou pral jwenn mwen? Hein Kote Bondye kachem nan kote ou pral jwenn mwen bon Bon vwayaj Bondye beni nou Yonyon mèsi e pou konsyans ou men dyab nan tèt ou a map toujou dil non ou pat gen dwa fèl Se yon tristès se yon lapenn pou fanmi an Nan kite yon kòmantè Make ton kòmantè anba live lan. E mèsi lemond. Mèsi Ayiti. Frè legliz mwen yo nan va ede m priye. Dakò. Babay tout moun orevwa. Li bon m priye pou m ale. Senyè m di w mèsi senyè pou fòs ou pou kouraj ou pou kapasite w. Mwen di w mèsi Senyè, mwen di w mèsi. E se la mòkri sa a Senyè, gen yon dakò voye devan pòt kay e manman de pitit mwen an. M pa gen pwoblèm. E li wè pou l tiye manman, li wè pou l tiye frè, li wè pou l boule frè. M pa gen pwoblèm pou sa. Men m konnen Jezi w nan syèl la w ap pran nòt. Se ou menm ki te rele sèvitè ou a David, se ou menm ki te rele sèvitè ou la David Senyè, e m kwè tout lemond ap ede m priye, e m konnen yon yon se Bondye ki ka baw jistis. Men mwen menm, m pa plase ni pou m jij ou ni pou m baw jistis, men se ou menm ki konnen poukisa ou tiye frè madanm mwen an, se ou menm ki konn poukisa w tiye manman madanm ou gen manman tou yon granmoun ki pral nan 60. Preske m pral nan 70 ans ou tuye m sa fèm mal anpil e sa fè gwo lapenn e sa fè gwo lapenn sa fè gwo lapenn depi yè nouvèl frè a vin jwenn mwen maten an nouvèl lanmò manman an vin jwenn mwen men m te vle konfime m te vle konfime m te vle konfime men mwen menm e m sot rele yon yon moun li di m a granmoun nan fly. Men e Bondye konn tout bagay ou pap janm wè feblès mwen e Bondye pap janm lage m ba ou Senyè ou konn tout bagay Senyè ou konn tout bagay eh se konsa lavi moun yo te trase pou yo te mouri pa yon jèn gason ki nan ki nan menm zòn avè yo ki nan menm peyi avè yo ah yon yon m remèt ou bay Letènèl se li menm ki konnen avèk tout san fwa mwen avèk tout san fwa mwen di sa. Avèk tout san fwa mwen di sa, se Letènèl ki è jij, se Letènèl ki va jije, se Letènèl ki va ranpli fòs mwen, se Letènèl ki va mete m kanpe ankò, e m pap janm pa kanpe. Letènèl, tanpri Bondye, san an koule pou mwen deja, sakrifis la fèt pou mwen deja, men m konn tout bagay, men m konn tout bagay, men m konn tout bagay, Bondye, Bondye Bondye Bondye bay ayiti yon chans bay ayiti jistis li. Tèt chaje papa ti David humm jwèt la rèd nan menw bon ee tande byen jounen jodi a la ou gen yon telefòn nan menw beng sa sòn il ya kelken ki apèl pour dire écoutez ou gen yon pwòch ou ki pa la e pwòch sa nan men nou fè tou sa ou konnen pou kapab vin pran pwòch sila men tande byen gen yon fòmil depi ou wè yo antre ladann avèk ou Konnen se ti vòlè. Konnen se ti mafya, nèg k ap chache degouden. Yo di w ke yo kidnape yon moun, ou pa menm mande enfòmasyon, ou kouri, ou al pote kòb nan Moncash. Kote kidnapè konn ap resevwa lajan nan Moncash. Donk, yo rele w, yo di w ke ou gen yon moun ki nan men yo, mande non moun nan. Wi, se sa, mande non moun nan. Pa egzanp, un jour quelqu'un m'a appelé, me dit, Ben, èske ou pa gen yon moun ki te soti? M di, Ben wi. Mande m non l, m di l non. Si moun nan nan men w, mande l non l de preferans. M di, Ben wi, l te soti, l di. E ki kote l te fè m di l ale Etazini epi moun nan jwe m di ben ekoute ou mal tonbe ou frape move pòt la. Ebyen tande byen nan lojik sa jounen jodi a la pandan gen bon kidnapè men gen pseudo kidnapè sa vle di nèg ki pretann ke yo se kidnapè kòm si yo rele w la epi y ap pale avèk ou yo di w gon moun ki nan men yo petèt si yo ta gen kontwòl on non moun ki byen avè w ou pa konprann non. Paske sa konn rive on moun bò lakay ou konn on moun ou epi lè moun nan sòti li gen kontak avèk on ti vòlè li bay nimewo ou epi l bay non moun nan ebyen sa w tande a la ou pran ou konprann men ekoute a un maximum de prekosyon paske lè vrè kidnapè se nèg k ap kidnape epi aprè kèlke zè ou ven katrè yo rele w yo di w ekoute ou la pou un milyon dola epi aprè kèk jou n ap negosye. N ap negosye, petèt li kapab rive nan yon 50 mil, oubyen nan yon 25 mil. Èske nou konprann? Men, kidnapè a pa pral mande ti mil goud nan mon kach, ti mil goud kat. Bon! Gon pseudo kidnapè ki frape nan yon move pòt. L al rele yon moun, epi, moun nan, se yon nèg ki konn tèren an. Epi, nèg la pale avè l, nèg la anrejistre l. Li bay tout nimewo telefòn li gen nèt. Epi, nèg la di, enben, oke, pa gen pwoblèm, m ap rive sou ou. Rezon m te voye sòlda m yo lan lari an, se paske mwen te voye yo dèyè Ukranen ki tap soti dedan avyon an. Oke. Ojis lan moman ke m ap pale avè w la, aktyèlman la, apre sòlda m yo fin depoze machin sa a la, aktyèlman la, sa fin pase, mwen retounen espedye yo pou y al souveye sòlda e pou y al veye Gran Nèg lan lè l ap soti lakay li. Sèke lan moman an, se youn nan rezon mwen menm. Alo? Alo? Alo? Wè patron, ou tande m byen? Wi, m tande w wi. Hein. Bon m di w non, kòm son son ka enprevi, petèt m pa t, nou pa t konnen e nou youn pa t pare pou sa. Kounye a la e demach n ap eseye fè, ou pale de ameriken, Mwen menm, antanke malere, malerèz nèg yo mennen ban mwen la, Men, men, men, men, tou, tou de timoun li di w la, men sè l la la, e pa de non, twa, men sè a la, e sè a m sot voye rele, pou sè a ka vin, ka vin jwenn mwen, pou l gade sa l ka jwenn. Men e kounye a l apèn rive jwenn mwen la. E nan men m tou, m tou pran lòt telefòn nan pou m bipe nou. Non, ki mwayen ou gen lanmou pou le moman ke map pale avè w la la? Ou di 50 mil goud, pa vle yo menm kap di, pa yo, ou men ou di 50 mil goud men nou poko e chache nap chache paske nou pat konnen. Konbo, konbyen nou gen lan men nou? Konbyen nou gen lan men nou? Fok nou pa pè pale ansanm avèk mwen tou. Konbyen nou gen lan men nou? Antanke malere, malerèz. Tande patron, mwen menm m sot, m voye rele l Mwen m te sèlman gen dimil goud lakay la. M te sèlman gen dimil goud nan men m lè mesye yo vin jwenn mwen an. Kounye a mwen menm m kouri al rele l e kounye a m di l sa l pa t gen kòb nan men l. Sèl bagay sèlman nou pa ta vle tankou yo konn pran moun nan lè yo pran moun nan yo bat li nou pa ta vle sa rive pase. Apre sa w di an tande m wi, apre sa w di an li menm konbyen l gen nan men l? Bazelais Jean Charles. Bazelais Jean Charles. Ebyen pa gen pwoblèm Patou. M pral degaje m fè sa. Bon, w ap tande sa m ap di w? Wi Patou. Al kote machann pap padap la kounye a la. Non ou di, ou di m Moncash. Ou di m mèt voye l pa Moncash. Aye machann pap padap, lè w di yon machann pap padap 10 mil goud. Èske w gen Moncash la sou telefòn ou la? M pa gen l sou telefòn mwen. M gen, m pral voye l nan bouk la. M gen Moncash sou telefòn mwen men m pa gen kòb sou li. Ou pa gen kob sou li? Non. Ok. Fè ke pap pa dab la avèk mon cash la kiyès wap jwenn avan lòt? Map jwenn mon cash la sèlman m gen dwa kanpe sou l pran tan m gen dwa kanpe nan liy men pap pa dab la nenpòt machann machann nan gen dwa pa gen pou 10000 goud la men nenpòt machann map jwenn machann ki pou voye l. Eske gen la pou la tou bò w la? M pap jwenn la pou la. Alo? M pap jwenn la pou la, m pa ka ba w manti. Si m pap jwenn la pou la, m pa ka di w m ap jwenn. Gen plis machann pa padap. Kote k gen la pou la e jis anndan fontyè a, e la k gen machann la pou la. M pa gen moto nan men m. Epi gen seren lapli k ap tonbe. Ann degaje, ann al dèyè la pa padap la, fè rapid. Ebyen, pa gen pwoblèm. M mèt voye l sou li? Wi, voye l sou li. Ebyen, pa gen pwoblèm, patwon. Ki kob sa? Alo? Wè Jeff? Machann, m jwenn machann pap padap la, li gen pou sèlman 2500 goud. Dap ba vle nan voye l pou konnen m ba w manti. Li pa gen pou 10000 goud. Mèt près la toujou? Map tande w. E lokalize m tap lokalize w wi ti gang ti vòlè ti kle moute lan gyèt manman nou bann chen m tap lokalize w pou m konn kote w ye map rive sou w pou n fizye w tande lapolis pa janm bay piyay nap tann nimewo nou lontan m pran tou de nimewo e m pran non w ou tande chen. M pa t gen, m gen koko manman w. Okontrè e moun ou m gen nan men m. M pa gen moun nan men w non, m gen moun ou nan men m. Kounye a m gen ou nan men m, m gen nimewo telefòn ou, m gen tout nimewo e m gen tout bagay nèt. Lapolis pa janm bay piyay. M ap rive sou ou tande ti gang. Bann ti vòlè. Nèg ki pran petròl. An? Nèg ki do ap fè sa. Non, wap gentan konnen a kilè. Nenpòt jan w vle a gason m. M lokalize w byen, tout moute e desann ou wè m t ap fè yo pou m deka lokalize w. Avanse nan pwent mach la, ann kopye l la. Ti visye. Ou mèt, kopye m, ou mèt. Al nan pwent mach la, ann kopye. Menm la avè w, kopye, kopye. Sèl grapyay. Nan mouda m pase w. Kaka w poko menm chèch sou dig andeyò epi w soti pou vin met may sou moun. Men mwa kap mouri. Mwen pa travay ankò menm menm. Bon vye nèg mò yo san zave. Ti egare kounya la ou. Antouka merci la famille kom toujou on maximum de commentaires on maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwoch ou pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye ba nou ti pouce bleu an pouw nou dir ke vous appreciez le travail puis après qu'est-ce qu'on dit à la prochaine.